E ke moun sa yo la depi ledi e m kwè yo di gen pli ke prèske yon mwa depi yo anndan lise Kafoufèy la bandi fè yo pa ka ret lakay yo. Epi nou menm nan Kafoufèy e sitiyasyon sa yo n te pè yo sou ti je nou di nou pa kapab ankò. E m panse m voye anpil fòs pou tout polisye Kafoufèy kòmsi depi lè batay sa a y ap goumen. Men m pa vrèman, e polisye zòn nan k ap goumen men yo pa vrèman jwenn yon asistans kòmsi nan men leta a. M voye yon gwo kout chapo pou polisye sa yo. Jiskaprezan gen viktim, pa ko gen anyen k di. E vizit lakoum sa a jodi a avèk nou anndan Lise Kafou fè la, nou bat yon gwo bravo pou yo. Sa vle di, toutan y ap poze kesyon, y ap mande èske pa gen okenn enstans ki vin vizite nou men m toujou di non men jodi a m ap di lakoum sa a mèsi. e pou tout moun nap gade la yo ki dèyèm yo se de moun ki soti anlè kafou fèy e savann pistach e nan ba figye de kayèt moun sa yo se de moun ki vini an ki loje anndan lise kafou fèy la moun yo se pa bon yo bon yo pata renmen ret la tou nap pran nou an nou sitiyasyon Yo mande pou lekòl la louvri, men se byen domaj anndan lise Kafou Fèy la, jiska prezan, nou poko konnen ki lè l ap louvri paske pou sa k gen anlè a, pa gen moun ki la yo ki ta renmen ret la. Sa di nan sitiyasyon moun yo ye, nou toujou ap vizite yo lèswa lè y ap dòmi, gen timoun ki gen fyèv, nou akonpanye timoun yo, gen de timoun nou fè medsen vin sou yo, men ponyèt nou pa vrèman kòmsi rive kote pou l rive a. Map toujou voye yon gwo kout chapo pou polisye yo avèk zanmi Abelson gwo nèg e lakoumsa ki vini jodi a la. Sè ke nou menm o nivo fondasyon lakoumsa ki la e ki toujou fè efò a chak fwa gen posiblite pou nou pote solidarite nou avèk moun ki nan sitiyasyon difisil. Sitiyasyon ki pase Kafoufèy lan. kapab di nou li doubleman afekte m. Li afekte m dans un premye tan paske Kafoufèy se la ke mwen fèt, se la mwen viv pandan tout vi m, se nan rido Riyèl Alibi, se la mwen lekòl, se la mwen fè tout anfans mwen. E jounen jodi a, sa ye, se la m konn al jwe foutbòl. E lè m ap gade tout moun ki la yo, mwen di nan mwen menm, Se de moun ki se petèt pitit, pitit pitit, kouzen de moun ke nou te konn ap jwe foutbòl ansanm. Donk reyalite sa a, mwen kwè ke antanke moun e antanke sitwayen, li doubleman entèpele. Men sa ki fè m mal bokou plis, akote de sitiyasyon sa a, se endiferans Leta a. Paske chak grenn moun anndan yon sosyete se yon sitwayen ki gen dwa, ki gen devwa. nou santi ke jounen jodi a, sa k ap pase la a, ki pa diferan de sa k ap pase Matisan, de sa k te pase anfèt Site Solèy, de sa k pase Kwadèboukè, e ki se reyalite prèske tout depatman Lwès la, nou di ke sa fè mal anpil lè nou gade se a nivo sa a ke peyi nou an li redui, lè nou gade endiferans moun ki gen responsablite Leta a nan men yo. Nou di ke sosyete an li dezimanize. Peyi an tounen yon jeng kote ke nap dirije pa de bandi. Paske konpòtman moun ki lan leta yo li pi terib ke konpòtman bandi yo ki mete nou nan sitiyasyon nou ye jounen jodi. Paske il è de responsablite de leta chak fwa gen de ka de se jan kote ke leta li entèvni li dwe manifeste. Mwen sezi aprann ke depi evenman sa a pa janm gen pèsonn nan leta a ki janm vini la a ki pou ede moun yo. Lè m ap gade nan ki sitiyasyon, nan ki kondisyon moun yo ap viv la a, sa fè mal, sa fè pitye. Lè n ap gade sitiyasyon de polisye ke nou konnen ki abandone. ki pran an otaj, kay yo boule, leta a pa di anyen, lapolis nan api wo nivo pa di anyen, li pa posib. Lapolis nan redui tankou yon kò de sekirite ki o sèvis de ministre e de premye minis e moun ki gen responsablite nan tèt leta a e ki kontinye ap piye leta a e mete tout resous leta a o sèvis de yo menm. Sa fè mal, se tris. Nou menm onivo Fondasyon Lakou sa, nou poze ak sa antanke sitwayen, antanke moun. Nou kwè ke li enpòtan le minimòm ke nou genyen pou nou pataje l, paske ede lòt moun se yon devwa sakre. Pa gen yon boutay ki kanpe ki pa apiye sou yon lòt. Jounen jodi a, kèlkeswa sitwayen ou wè la, kèlkeswa nivo ou ye lan Leta, te gen yon gwoup moun ki te ede w ki fè ke w rive sa w ye jounen jodi a. Li di. Li difisil pou n imajine peyi sa a gen de moun k ap dirije l. Sa fè mal. Mwen kwè ke bon pwovèb ki di w toutotan tèt pa koupe, espere met chapo. E m panse sa k pase la a se yon leson pou nou tout, jenn fanm, jenn gason, moun ki viktim yo, moun ki temwen yo. pou nou poze tèt nou kesyon mil fwa ki sa n ap fè avèk peyi sa a? Pyès moun ki dwe gen responsablite peyi sa a? Paske nou bezwen dè zimen, nou bezwen de moun, men nou pa bezwen dè apatrid, de moun ki san atachman, de moun ki pa gen anyen a wè ak peyi a. Jounen jodi a, Ayiti abandone. Nou tout lage a bra le kò, nou pa gen pèsonn. Lè yon sitwayen angaje, li pa konn kiyès pou l rele. Polisye an ki la ki pou ta ba w sèvis, Li menm tou, li defavorize. Li menm tou, li depouvi de tout resous. Gen yon kantite polisye ki zanmi ke m konnen ki nan sitiyasyon Kafou Frè la. Yo abandone, yo lage. Leta a pa di anyen. Mwen kwè ke ak sa nou. poze se yon ak senbolik e ki demare sa m te ka di tout yon echèl de solidarite avèk moun sa yo. E m ba nou garanti, mwen felisite Patrik, mwen felisite Abèlson, Boni Wanya ki se zanmi m, ki toujou vin kote nou men malerezman nou pa t an Ayiti. Mwen rantre la a e n ap Nou pote yon bagay ki kapab pèmèt ke toutomwens moun yo kapab manje pandan kèlke jou. Men, se yon premye ak pou nou. N ap kontinye a chak fwa nou gen posiblite nou fè l. E m ap di nou tou, sitiyasyon nou pa diferan de sitiyasyon de lòt moun ki gen legliz, pa egzanp legliz Karitas, ki osi se yon espas kote gen kantite lòt moun ki abandone menm jan. Legliz ap rele a dwat a goch yap mande èd yap mande sipò li pa posib li pa posib pou peyi an kontinye nan sitiyasyon sa li pa posib pou moun ki gen responsablite leta yo yo kontinye endiferan a se nivo nou menm nou gen de dwa nou gen de devwa e si nou gen de devwa nou gen de dwa e nou dwe kontinye e mande egzije aske moun ki gen leta nan men yo dwe pran responsablite yo pa nan bò pa yo paske sitiyasyon an pa nan menm nivo konsa. Si nou kwaze bra nou kite sa k ap pase a pase la, non sèlman l a pral rive nan pi devan e se nou tout ki pral tonbe nan menm sitiyasyon. Fòk nou di non. Si yon nonm kapab pran leta, ou gen de responsablite, ou gen de devwa anvè sitwayen yo. E ou chèf, leta son enstriman de sèvis pou li. Si ou chèf ou pa ka sèvi popilasyon, ou pa ka sèvi peyi a, ou pa gen plas ou, ou pa gen dwa chèf. Donk mwen mande nou kouraj. Men son kouraj mwen di nou avèk anpil detèminasyon e enèji ke m voye aske nou menm tou nou di non, nou pa dakò. E fò nou di nou pa dakò e fòk nou deplase, fò n al nan primati an. pou n mande premye minis Ariel kisa l ap fè avèk nou? Èske nou pa sitwayen? Èske nou pa moun tou? Li pa posib. Fòk nou fè l e fòk nou al plante pikèt chak jou pou n mande pou yo fè yon bagay avèk nou. Ki peyi sou latè ki pa gen abri pwovizwa pou gen tranbleman de tè, lè gen siklòn? Donk li pa posib. Gade sa k pase nan plas Chavez. Moun Site Solèy yo. Se menm bagay lan k pase il y a quelques mois de cela. Lagè fèt antre les gangs Site Solèy. Nou menm o nivo fondasyon an, nou peye 5 psikològ ki montre yon pwogram pou akonpanye timoun nou yo. Lè nou imajine de timoun 3 zan, 4 an, 5 an ki ap asiste manman yo, papa yo ki mouri anba. Anba bal bandi kap boule nan dife. Timoun sa li gen vyolans lan ki pran kò lan nanm ni lan vil. Leta gen responsablite pou prevni sosyete an. Vwala ke malgre tou sa nou entèvni. Leta a jwenn mwayen yo pran timoun yo, yo retounen yo nan site a. Pwogram nan tou vin ale. Kisa w espere nan 5 an, nan 10 an? Wap al gen 200, 500, 1000 bandi potansyèl ki pral pran sosyete a pou koupe. Enmi peyi an. Se pa bandi yo, se moun kap responsab pou responsab leta yo, se yon veritab enmi. Mwen kwè ke li enpòtan aske nou menm antanke sitwayen nou pran responsablite nou, jounalis, laprès, tout moun. Paske sa k rive la, lap rive nou tou. Lap rive nou tou. Kantite moun yap kidnape, kantite moun yap vyole, yo pa gen non sou yo non. Jounen jodi a, ou poko nan sitiyasyon, jou pa w nan poko rive. Men si nou pa fanyen, nou chak nou nan yon liy, nou chak ap pase inevitableman. Donk se sa m vle di. An 1 mo, vizit ou a se an solidarite avèk moun yo ki viktim nan e pou gon mesaj avèk Leta a pou l asime responsablite l. Vizit mwen la a se pou pote solidarite m avèk nou e pou pwofite de moman sa a pou di laverite otou de sa k ap pase anndan peyi a. Nou pa posib. Peyi an dirije pa des apatrid, de moun ki pa gen anyen a revwa avèk peyi an, des antipatriyòt, des enmi, des konze, se yo kap dirije peyi an demen. Si nou kontinye kite peyi an ap dirije avèk moun sa yo, na pral peye konsekans lan demen maten. E sesi se nou tout ki la a ka pral peye l. Paske gon plan pou efondre peyi sa a. E yo nan dwat li de efondreman peyi a. Wap kontinye vizite yo, wap kontinye panse avèk yo kòm sitwayen konsène. Map fè l chak fwa sa posib. Lè m soti la, mwen pral Karidad. Mwen pral fè menm bagay la avèk pè yo ki mande m pou m bay yo. M tap fè l paske nou se de sitwayen. Mwen menm jounen jodi a, si m ka gen mil goud pou m manje, li soti apati de eksperyans ke m te fè la. Apati de tou sa ke m te ganye nan anfans mwen. ki fè ke li te chwazi pou travay li pran dè inisyativ pou jounen jodi a li pa pou mwen sèl li pou tout moun e m pa dakò tou pou mwen menm pou m ap manje pou m ap sere manje chak jou lakay mwen epi pou lòt moun nan sitiyasyon osi difisil donk m kwè se sa ki responsablite bay leta depi le 10. Novanm, lè ke bandi yo te atake Anlè a. Youn nan mesaj ki fò ke map voye bay gouvèneman, espesyalman CSPN nan, se pou n di Kafoufèy pa gen dwa tounen Matisan. Kafoufèy pa gen dwa tounen Lasalin. Pa bliye 3 zan de sla, Kafoufèy se te basyon refij moun ke l te ye. Sètadi, lè lòt zòn yo te gen pwoblèm, tout moun se te Kafoufèy yo te vin pran refij. Lè jodi an, gwoup gang Ti Lapli deside pran espas Savann Pistach la, ebyen tout moun ki te vin pran refij yo Kafou Fèy, yo pa gen kote pou yo ale. E yon lòt kote, m ap remèsye polisye Kafou Fèy yo espesyalman, paske yo sanse lage pou kò yo, yo livre pou kò yo avèk polisye nan soukomisarya Savann Pistach la. Mwen menm se responsablite ke m pran chak jou pou m ap remonte moral polisye yo atravè yon gwoup WhatsApp ke nou fè polisye Kafou Fèy. Mesye yo santi yo dekouraje. Wo kòmandman pnh lan, nou an desanm. Moun sa yo la, yo se moun menm jan ak tout moun. Yo anvi viv. Nan espas ke yo ye a, li pa bon. Pa bliye yon semèn de sla, yo te mande espas sa pou lekòl lan. Se menm polisye zòn yo ki jwenn avèk Patrick, jwenn avèk direktè lekòl la, ki di bay moun yo yon ti chans. Ebyen nan premye vizit ke fondasyon e Lakoun sa te fè, yo te menm mande Patrick chèche yon espas yo menm y ap sipòte pou yo ta met moun yo an ka pou lekòl la ap ouvè. E ben se sa nou di e nou kwè Leta gen pou devwa, gouvèneman an plas la gen pou devwa pou yo fè deplasman, fon deplasman de swa pou nou vin la vin vizite moun yo, menm jan la Kansa fè l e m konnen gen moun ke m gen avè yo m pale ak yo nan gouvèneman ki di m y ap wè kòman yo kapab fè pou yo vin la. Ann fè sa pi vit. Rekòmandman lapolis lan. Pa bliye lapolis rete la pou bay popilasyon an sèvis. Li pa gon gwoup de moun. N ap tande yè kòman yon polisye viktim, yon polisye vin chita pwomosyon kont yo di w nan blende an se lajan pou l bay pou l te pase. Vu ke polisye a pat gen kòb pou l bay pou l pase, lè m ap li sou rezo sosyo, ebyen li pran moto, li viktim ak tout madanm li. Polisye yo sispann avèk pratik sa a. E wo kòmandman pnh la, espesyalman CSPN lan, Kafoufèy p ap gangsterize. Kafoufèy p ap gangsterize. E mèsi a tout polisye. ki kontinye kenbe. Si jodi a mesye sa nou ka vin la, se gras ak swa polisye yo k ap soufri anlè a. M rive yon kote mwen m santi m mabout lè nèg y ap plenyen pou yo di w nèg la sot travay, l oblije monte pou a 9 milimèt leta ba li an pou l kanpe pou l ap fè nay pou anpeche bandi gran ravin vin pran espas la. Sinon, depi yo pran kafou fèy, p ap gen chandmas, p ap gen bèlè. Ebyen leta pran responsablite l paske kafou fèy p ap gangsterize e polisye kafou fèy yo yon lòt fwa Kenbe la popilasyon an, kenbe la e nou te lanse yon mesaj bay OPC. Nou te di pwotektè Edovil pou l pran responsablite l. Eske moun k ap viv Kafou fè viv pa moun? Paske a do jou m poko janm tande yon nòt sòti pou l di leta, pou l egzije leta ki sa n ap fè ak moun Kafou fè yo. Ebyen medya yo ki la, nou di nou mèsi paske nou se premye gwoup moun lè m te lanse SOS lan. Ebyen DDO te tande kri nou e yo te voye bakòp e n pa konn toudenkou nou rete DDO atravè DDO ki ta sipoze voye blende voye ranfò pou mesye yo se pa mosyon l ap fè lè ke m di pa mosyon s on ti bagay on ti gout on ti kanpe on ti gout on ti kanpe e a chak fwa nou fè demand la yo kanpe ebyen bandi yo yo anvayi nan moman ap pale avè w la gon pakèt espas ke bandi gran ravin pran se monte mi e gen polisye ki avè nou la ki t abite anlè a yo kite lakay yo pran tout bagay donk leta pran responsablite nou donk. Ranfòse polisye yo ki nan Savann Pistach, reponn avèk polisye ki abite Kafoufèy yo, paske se sèl kote sa fèt, si tout zòn nan peyi a te fè menm jan ak polisye Kafoufèy yo, peyi a pa t ap renserize konsa. Se sèl kote bandi jwenn rezistans nan men polisye ki pa menm afekte nan sou komisarya, ki se de polisye zòn ki sakrifye yo. Map di yon bagay ki senp, polisye viktim, eske nou ye se atravè yon gwoup whatsapp ke mwen menm mwen mete sou pye, map mande menm polisye kap bate yo ki sou gwoup lan pou map di yo chak bay yon ti bagay pou nou reponn a polisye pandan wo kòmandman an ni kòt yo afekte yo paka fè emergency pou voye polisye a lopital pou reponn ak li yon lòt fwa m bat bravo pou tout polisye yo la gen plizyè polisye ki la yo temwen e yo tout se elèv abelson men pam nan men pam nan ebyen leta pran responsablite nou paske nou dil e nap redil kelkeswa gang ki met nan tèt yo yo vle vin enplante gang Nan Kafoufèy, nou di non, Kafoufèy pap gangsterize e gang pap vin etabli Kafoufèy. Leta pran responsablite w pou lapè tounen. Anlè a nan Savann Pistach, yon fason pou malere malerèz ki la yo, pou yo tounen lakay yo, yo pap byen dòmi. Gen moun kap dòmi yon seri kote, yo ap pase a ti sak nan men yo, yap di kòmandan yo te ba nou yon ti kote, yo mande nou, yo mete l deyò. Li monte deyò. Donk la, lè ke moun yo vin la, se Patrik ak polisye zòn nan, kèlke moun zòn nan k ap fè kèt. Gon jou m vin la, Patrik rive yon kote, se nan mwen pandan m fè yon vizit la, li di m, Saj, menm asyèt yo pa genyen. M pa t gen kòb nan pòch, m oblije desann la nan mache tinèl la, gen moun ki konnen m, mwen di, Ban, vann m yon kantite asyèt, m a voye kòb la, m voye l bay Patrik. Donk sa vle di se misye ki fè tout emèjans ak polisye zòn, gou moun, nou di Lakout sa se premye òganizasyon ki vin vizite moun yo, ki di l pot, bay piti pa di chich. Men, n ap tann gouvènman, atravè asistans sosyal li ou pa, pou vin vizite moun sa yo, fè dezyèm pa. Pa kite se yon lòt òganizasyon andeyò de leta ki fè dezyèm pa apa de lakou sa. Donk n ap tann yo. Mèsi jounalis yo, m panse nou sot vizite e nou wè nan ki sitiyasyon moun yo ap viv. Pa neglije ede nou menm polisye Kafoufèy, moun Kafoufèy, popilasyon an, donk yon fason pou leta tande kri nou e pou reponn ak bezwen nou.